Drapo ayisyen yan. Tousen mouri. Virgil. Virgil se koma. Virgil. Chak fwa mwen di virgil, virgil se koma. Tousen mouri. Virgil. Men lòt chèf yo te la. pou batay ka kontinye. Men lòt chèf yo te la pou batay ka kontinye. Men lòt chèf yo te la pou batay ka kontinye. Tousen mouri. Men lòt chèf yo te la kouri batay kap kontinye. Felisitasyon Pedrito! Tousen mouri. Men lòt chèf yo te la kouri batay kap kontinye. Pafè! Mèsi! Nap kontinye. Pwen! Pwen es punto. Lè mwen di pwen, pwen es punto. Oh mwen bliye wi. Kòmandan, m bliye w wi. An ale. Di mwen. Sòlda endijèn yo Desalin te vle bay sòlda endijèn yo yon drapo espesyal Desalin te vle bay sòlda Ki te gen twa koulè. Ki te gen twa koulè. Ki te gen twa. Koulè. Ble, blan, wouj. Ble, blan, wouj. Ble, lètin. De pwen. De pwen. Apre koulè, nou genyen de pwen. Moun ki vle nan metel. Ble, blan, wouj. Ble, vigil, blan. Vigil, Wouj, pwen. Ble, blan, wouj. Wou, wou, wou, wou, wouj. Li rache moso blan an. Li rache, vèb ou te mande jodi a. Rache. Li rache. Wè li rache li rache li rache ra ra che moso blan an nan mitan drapo a li rache moso blan an nan mitan drapo a. Gloria eske ou ka repete pou klas la? Blan li rache. Ok Gloria. Mwen rache moso blan nan mitan drapo a. Nan mitan drapo a. Komandan? Di li? Li rache? Li rache moso blan nan mitan drapo a. Trè byen. Li mete Li mete Li mete moso wouj la kole ak moso ble a Li mete moso wouj la kole ak moso ble a